15 mwa pita, nou wè san, kòman pèp la bay san. L ap bay san atravè kidnaping, l ap bay san atravè ensekirite, l ap bay san atravè enstabilite ki renye nan tout peyi a, l ap bay san kote li gen yon, nan tèt peyi a, yon federasyon ansasen k ap dirije pa yon prezime kriminèl ki se Ariel Henry, men ki gen soutyen. kominote entènasyonal la ki te ba l ki te ba l djòb la, ki te ba l misyon an, paske nou konnen an oken ka si kominote entènasyonal la, Lèzetazini, Lafrans, Le Kanada, Lespay, ansanm de peyi sa yo pa t kosyone asasina Jovenel Moïse se pa konsa sa t ap pase. Yo vini, yo antre, yo pran pòz yo FBI vin pran tout dokiman, tout prèv, tout endis ki kapab etabli. Enplikasyon yo nan asasina menm jan yo te fè epòk frap. Men 15 mwa pita pa gen anyen, pa gen anyen ki di sou asasina a. Men tou senpleman batay la ap kontinye, batay la ap avanse tankou nou di. Mwen menm gon bagay mwen te di peyi a, pou moun ki vle kwè l kwè l, sa ki pa vle kwè l pa kwè l. M te di nou gen nou pase 1 an 1 jou n ap brile lwil sa yo rele lwil masketi. Lwil masketi a. Li gon sekrè ladann. Wap wè apre 1 an nou komanse rantre sou 1 an, 2 jou, 3 jou, 4 jou, 1 yon mwa, 2 mwa, 3 mwa nou santi gon bagay kap fèt. Gon soulèvman paske sa nou vle, sa nou te swete se te yon soulèvman jeneral nan tout peyi a kont ansasen kriminèl ki nan tèt peyi a. Ebyen jodi a e gon sitiyasyon Gen moun ki di rimè, gen moun ki di, yo ka kalifye tout bagay. Sèl sa m sèten Ariel Henry pa ka rete la. E jodi a nou menm sa nou lanse nan tout peyi a. Depi yè nou lanse yon operasyon sa yo rele yon pou nou ta jwenn moun ki gen remokè. Operasyon remokaj. Operasyon remokaj la se vle di ki sa? Jodi a se pou nou konsidere Ariel Henry tankou yon bout sak siman k yon kote. Tankou yon machin Kite nou espas. Kat kawotchou l plat, chire, motè l etenn, bloke, kle a kase nan sous la, pa gen mwayen ni pou rale l, pa gen mwayen pou l stat, enbyen jodi a nou bezwen yon remokè ki pou vin remoke l anndan primati a pou kapab debarase espas la. Sa pou nou konprann. Gon sitiyasyon kap devlope la. Sitiyasyon kap devlope a, kominote entènasyonal la, yo gen pwojè pa yo. Tankou m te toujou di, peyi a, goumen, fè tout sa nou kapab, pou avan 17 oktòb ou apre 17 oktòb, pou se nou ki remoke Ariel Henry, pou nou pa kite se kominote entènasyonal la ki vin avèk remokaj pa yo ki remoke l. Ebyen, se sa a kounya la a, Men nou menm, nou mande a tout peyi a, tout fanm ak gason k ap goumen la a, pou kenbe mobilizasyon an, entansifye mobilizasyon an, retire nou nan faz 1 an pou nou travèse nan faz B a. Faz B a, se li ki remokaj la, sa vle di lè w ap remòke yon machin, Tout vye chèn, tout vye bout kout bagay ou jwenn ki ka ede w pouse machin nan, tout sa k ka fè mwayen fòs pou nou pouse l, fòk se li nou fè. Poukisa? Paske blan an gon pakèt restavèk, esklav de salonk la, k ap fè pwomosyon pou envazyon, pou okipasyon peyi a. Men okipasyon an, se pral yon okipasyon kont sitwayen yo, se pral yon okipasyon kont nou menm. Dayè, Nou pou lakoperasyon militè avèk lòt peyi. Nou pou lakoperasyon avèk Nasyonzini puiske Ayiti se manm fondatè Nasyonzini. Sepandan, mizè nou, doulè nou, kalamite nou kòmanse de fason reyèl se apre 1991 avèk lenplikasyon Nasyonzini nan kriz ayisyèn. Se depi lè a, Yo fè Ayiti tounen yon zòn de kriz, paske atravè kriz nou an yo yo jwenn opòtinite. Yo jwenn opòtinite pou ong yo, yo jwenn opòtinite pou dè sedo diplomat ki nèg ki tou mal fòme, ki pa t pase nan bon lekòl, pou voye yo vin fè esperyans ann Ayiti. Sa vle di, Ayiti vin tounen yon espas desperyans, kote nèg yo ap vin fè esperyans. E se poutèt sa, nou menm, nou mande a tout peyi a, tout fanm ak gason ki nan kat kwen peyi a, Ariel pat gen manda. Dayè, si manda Jovenel te fini 7 fevriye 2022, li te rete, li te jwenn manifestasyon sa yo, Jovenel ta prale. Ariel pa gen manda. Li pa gen lejitimite. Li pa gen kalite. Pa gen anyen, li pap regle anyen. Dayè, misye vin tounen, m ta di, yon moun pwobableman ki sekestre atravè yon ansanm minis ki antoure avèk yon ansanm de reyaksyonè ki antoure Ariel Henry, pou mwen se li ki kenbe Ariel Henry la. Dezyèm moun, enstans nou ta di ki kenbe Ariel Henry, nou te gen 2 enstitisyon entènasyonal prestije ke Ayiti te fè pati de yo, lè w pran l'OEA, caricom, Nasyonzini, se 2 enstitisyon ki ta parèt 2 enstitisyon prestije entènasyonal. Men poutan gen de reyaksyonè onivo entènasyonal ki akapare enstitisyon sa yo. Sa yo te vo otrefwa, sa yo te gen kòm valè otrefwa, jodi a yo pa genyen n, yo vasalize, yo kokoratize, yo moneye moun ki nan tèt enstitisyon sa yo, sa vle di jodi a nou pa ka ap tann de solisyon nan men enstitisyon sa yo. E se poutèt sa maten an, nou menm ankò nou di, wi te gen rimè E rimè a ap kontinye. Men m sèten, gen yon aspè nan rimè a ki fonde. Yo gen dwa poko jwenn, yo poko wè pa kiyès pou yo ranplase paske gen yon demach k ap fèt tou. Y ap pale w de Fritz Jean, y ap pale w de sesi, de sela. Si w retire Ariel Henry, ou mete Fritz Jean, ou komèt pi gwo skandal Ou komèt pi gwo skandal ke n wè nan ekip Montana. Se yon ekip mafya kan n. Se gen de nèg. Ou konn kiyès ki reprezante lè Jimmy Trivòb anndan Montana? Se Don Kato wi. Don Kato jodi a tout nèg ap bay mikwo ke an 2002, 2003 tout moun te konnen kòm gang. Jodi a ki nan tout radyo k ap fè gwo deklarasyon. Fritz Jean, ansyen gouvènè Bank Santral, se youn nan moun ki patisipe pandan l te gouvènè Bank Santral nan dilapidasyon Bank Santral, nan dilapidasyon rès rezèv lò peyi a te genyen. Fritz Jean patisipe nan vann Teleco. Li menm lè sa a li te travay ansanm avèk nèg Black Caucus yo, Clinton yo. Yo pote, ou wè, avoka nèg Black Caucus yo, avoka Aristide, se Black Caucus ki te bay Jean Bertrand Aristide avoka lè sa a. Yo te bay Aristide yon avoka ki te rele Arcaus Benn. Arcaus Benn sèlman nan kòb Teleco e Bank Santral la, kòm onorè Nou konn sa vle di yo onore l sèlman? Li soti a 30 milyon dola ameriken. Kay Fritz Jean bati e kote l soti nan kòman kote sa rele nan Nòdès, Nòdwès m pa sonje katye kote l rete. Se lajan kote li menm ak Aristide li pran lè l fin fè kòb la pou Aristide, misye pèmèt li li pran nan kòb la pou l al bati kay. Aristide fè Fritz Jean sove avèk wòb, avèk wòb sou li pou koripsyon. Pou vòlè paske l vòlè nan epi kounye a kiyès ki altènativ kiyès ki nan tout emisyon m tande k ap pale de sa yo rele tranzisyon de rupti se fritz jean wi m te konnen m pat konnen ariel henry m wè ariel henry m te ka di ariel henry se yon ansyen e se yon chirijyen ki pa gen kè ki se moun ki ka koupe moun san kouto ki ka San anestezi, tankou jodi a Ariel Henry ap opere nou san anestezi, men se domèn li, sa vle di menm lè wap kriye sa pap fèl mal paske se nan sal fò, men Fritz Jean c'est un espesyalizasyon an matyè de koripsyon e ki gen doktora, ki doktoratize, ki gen diplòm kòman pou vòlè leta, fini ak leta, li kase bank santral. E, epi jodi a se Fritz Jean ki nan tèt Akò Montana trè selèb kanpe nan tout radyo y ap. Sa vle di nou menm k ap goumen se vakabon, se vwayou, pèsonn pa teni kont de sa n ap di yo alòske nou gen prèv pètinant. Pa gen pèsonn non. M poko janm pale isi pou yon nèg vini li di bon Rosemond fè, bon m mete Fritz Jean an defi pou l di m ke li pa patisipe nan dilapidasyon Bank Santral Lepòk li te gouvène. Li pa gen enplikasyon nan kase Teleco e ki pral pèmèt yo vann ligide Teleco. Ebyen, se ansanm de bagay sa yo jodi a ki fè nou fèt pou nou met tèt nou sou zèpòl nou. Nou pa gen pou nou pè nèg yo. Mwen menm, n ap goumen, nou prale jouskobou. E n ap pwofite pou nou di tout fanm ak gason, ou menm ki jounalis, ou menm ki se patwon medya, ou menm ki repòtè, ann nou chak pote yon kontribisyon pou nou anpeche pwojè nèg yo atenn objektif. Paske sa k pwojè a? Se trennen nou nan yon sitiyasyon pou fè nou rele vi blan, pou blan li menm li k ta vini. Men tout sa se li ki alabaz wi, paske li k ba nou fatra yo, yo pèmèt yo resikle fatra yo pou nou gen fatra yo, epi lè fatra yo pa kapab pou nou fè apèl a yo menm. Epi yo menm pou yo kapab vini, vini eksplwate sa nou genyen kòm resous sou sòl, paske Ariel Henry Misye se yon Afriken milyadè ki rantre nan blòk Clinton, ki fè pati blòk mesye Clinton yo, ki gen biwo l nan Florid. Ariel al siyen avèk li pou li vin eksplwate iridyòm kote li di Leta ayisyen, y ap bay Leta ayisyen 2 edmi pousan. Gram iridyòm nan vann 6 mil dola ameriken. Ton Iridjòm nan vann 45 milya de dola. Moun ki deja ap travay, Klod Preti konn tout dokiman, tout bagay deja ap diskite. Men y ap ba nou okipasyon, kounye a yo mete gang, yo di w yo fè gang sesi, gang sela, yo pse lòtbò, epi kounye a pou n ka di bon, nan kondisyon nou ye a, se sèl blan k ka vin sove nou. Kounye a lè blan an vini, li l ap mete nou chita yon kote, epi yo menm yo pran sa yo vin regle a. S on pwojè, pwojè a se 50 milya de dola, se Clinton ki genyen l. Tout sa nou ye la se Clinton ki mete n la fami Clinton ekip lan nèg demokrat yo k mete n ladan l e se poutèt sa nou menm nou di il fo ke nou tout nou angaje nou pou nou anpeche nèg yo mennen nou kote yo vle ale avèk nou an.